Sa wap gade la a, zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, se Devan Vare. E nou konnen Jimmy Cherizier aka Babekyou, pòt pawòl revolisyonè, e sa l di? Wè, e jenèf an fanmi, manyen youn, manyen tout. Enben ki li menm depi pase kelke tan la ki bloke vare a e sa wap gade la se devan vare se pa lot kote se devan vare sa vle di se yon espas ki vreman vid se yon espas ki vreman ebyen kalm pou nou dil konsa paske pa gen anplwaye ki vin travay e pa gen moun ki vin travay e nou pral envite ou gade koman kamyon gaz yo yo menm ebyen yo estasyone andan E donk espas la men kesyon moun vin travay la pa gen bagay konsa epi aprè Babekyou li menm fin deside kenbe Vary an otaj pou gaz pa sikile alòske gen moun ki di ke gaz la li menm li sikile ebyen nèg jenèf yo ta pran gaz yo epi vann fè koze yo men kesyon leta vin pran gaz la pa gen bagay konsa se sa yo di alò ebyen Babekyou ki li menm bloke devan Vary a la jiska prezan ebyen sa nap gade la donk. Se devan Varreux kidonk jiska kounye a Varreux li menm li bloke. Sa vle di espas sa li blanch, pa gen ouvriye ki vin travay, tout moun rete lakay ou paske nèg yo yo menm yo deside kenbe Varreux. Antouka, nou pral envite w gen plis detay, rete sou videyo a jiska lafen. Genyen tou Rosemond Jean ki li menm sòti nan silans sila a kote misye gaye koze. Wap sezi tande kantite kolonbyen ki yo menm an Ayiti, kantite e. E dok e e kou nèg yo ap bay dizon nèg yo ap fè ap fè e antrènman e nan peyi a alòske Ariel Henry m pa menm kwè nèg yo okouran oubyen tou nèg yo okouran paske nou konnen nèg sa yo menm si yo te ka antre vin touye prezidan Jovenel Moïse konsa m pa kwè ke se e Ariel ki ta okouran si gen kolonbi paske nou pa menm gen nou pa menm gen sèvis de entèlijans nan peyi a sa vle di moun antre jan yo vle antouka Nou pral envite w gen plis detay avèk Rosemond Jean n ap tounen. Nou di w bonswa depandaman de ki lè w ap gade videyo sa. Alò prezans nou la maten an se swit o deklarasyon, swit avèk dè enfòmasyon k ap sikile sou entènèt la ki ta fè kwè ke Varreux li menm li libere. Alò maten an la nou fè le deplasman pou nou kapab pèmèt ou viv kòman sa ye. Nou o nivo de tèminal Varreux jan ke w ap gade li a la. Se yon vare ki konplètman paralize. Pa gen aktivite, pa gen anplwaye ki vin travay, tout kamyon rete stasyone anndan. Sa ki anfas nou an la, baryè ble, sa w ap gade a la, se labaryè prensipal kote ke ki m kapab di, piske nou pa konn espas la twò byen, nou wè, nou remake gen de tank anndan, gen de tank anndan. Aparamman se ta ou menm ki ta stoke esans yo. Alò se yon vare ou kapap wè li ki konplètman paralize se pye bwa kap pouse ladan li jiska dat pa gen aktivite pa gen pèsonèl yo ki vin travay pa se sèlman ajan sekirite yo nou wè ki la omwen ki prezan ansanm avèk kamyon yo menm ki stasyone anndan puiske pa gen wout pou yo soti tout wout koupe barikade ansanm avèk 2 trelè enben jiska dat se yon vare li menm ki konplètman fèmen, men ni se konsta sa ke nou te deplase pou n kapab pèmèt ou vin konprann pi byen evolisyon aprè yon mwa edmi kote ke gouvènman li menm li te deside ogmante pri pri gaz yo sou mache a, enben depi lò aprè plizyè tantativ ke lapolis li menm li te fè pou li te kapab libere espas la, men nou kapab di jiska dat se san siksè, se san siksè e ke jiska prezan Gaz la li menm li sou kontwòl mesye Jenèf yo, sou kontwòl Barbecue li menm ki ki di ke l ap fè yon revolisyon pou kapab retire peyi a nan sa li ye la. Suit avèk deklarasyon minis afè etranjè a nan Nasyonzini ki te fè kwè ke tout bagay sou kontwòl, enben maten an la nou vini pou n kapab pèmèt ou viv èske reyèlman tout bagay sou kontwòl Kòman l fè sou kontwòl? Pa ki mwayen ke Minis Afè Etranjè a li menm li pase li di ke tout bagay sou kontwòl? Èske Leta li menm l ap kite Vary li menm li abandone ou di mwens y ap antre nan yon pwosesis pou yo kapab soulaje mizè popilasyon an? Jiska dat nou pa konnen. Alò, jiska dat jan ke n ap gade li a la, se yon Vary ki konplètman paralize. Se yon vare ki pa gen aktivite, ki pa gen vi. Tout kamyon yo estasyone anndan, tout kamyon yo kanpe, lakou a li menm se zèb k ap pouse ladan li, se dlo ki plen li piske lapli ap tonbe, piske lapli ap tonbe, piske lapli ap tonbe, enben jiska dat la nou kapab remake se yon vare ki abandone. Abandone o plan de vi resous kote ke pa gen resous imèn ladan li. Pa gen resous imèn, pa gen resous imèn e ladan ni pèsonèl yo pa vin travay. Alò, Varreux li menm, jiska dat ki paralize. Alò, nou la pou nou kapab pèmèt ou viv tout update ki genyen sou koze gaz la nan peyi a. Piske se travay nou, se al chèche enfòmasyon an, nenpòt kote li epi mennen l ba ou dèyè ti ekran ou, dèyè telefòn ou. ou menm pou kapab rete byen enfòme sou sa ki ap pase anndan peyi a. Alò, se konsa sa ye o nivo de Tèminal Varreux, Tèminal Varreux li menm ki paralize, ki konplètman fèmen, puiske yè te gen enfòmasyon ki t ap sikile ki ta fè kwè ke gaz la li menm li libere, enben maten an la, Se sa ki te mennen nou deyò pou n te kapab pèmèt ou viv kòman sa ye. Konbatan k ap fè rezistans nan batay kont Ariel Henry. Konferans maten an, nou fè li dabò pou nou denonse Reprezay, asasinay k ap fèt sou diferan militan, konbatan k ap goumen atravè peyi a, espesyalman sa k ap pase nan vil Okay. Jodi a, li klè pou nou, nan vil Okay, gen yon ti bobo. ke yo plase nan tèt pakè Okay la ki se Ronald Richemond ki pran plezi fè ekzaksyon sou popilasyon an mete ansanm avèk kòmandan Simo ki rele konpè konpè Kesedyo m pa konnen Nou denonse asasinay ki fèt sou jounalis Garry Rithes. ki se yon animatè vedèt nan radyo Lebon FM, ke mwen menm an mèt okazyon m pran plezi tande misye nan kad emisyon li, nan entèvansyon li yo, ki se de entèvansyon m ta di ki gen a wè a peyi, ki gen a wè a chanjman, ki gen a wè a valè, ebyen, jèn avoka, Jounalis, analis politik, vedèt nan vil Okay, ki tap sibi anpil menas nan men lapolis, nan men komisè gouvènman Ronald Richemond, ki jodi a ki disparèt nan kondisyon trajik. Sa vle di! Si lè jounalis la te denonse menas l ap sibi a, sosyete a te pran l oserye, jodi a, li pa t ap mouri jan l mouri la. N ap denonse ipokrizi tou ki genyen, lè gen yon denonsyasyon, yo di w se vedèt yo bezwen vedèt, se buzz yo bezwen fè, olye y al chèche wè sous menas de mò a, kote l sòti. Jodi a, nou gen nan vil Okay, lapolis bat moun li vle, lapolis tye moun li vle, komisè gouvènman tire moun li vle, l arete moun li vle, l mete chay moun li vle, paske li estime li tou pwisan. Ebyen nou kwè nou menm maten an, A moun okay, moun ki touche pa asasina sa. Nou mande jodi a a e mesye Ti Bobo alyas Richemond pou li mete tèt li a la dispozisyon la jistis paske li pa ka pati e jij a la fwa. Gen yon konfli denterè. Konfli a se ki sa l ye? 1, Tout moun nan vil Okay ki entèvni, yo endekse Ronald Richemond kòm moun ki t ap fè menas e ki te arete jounalis la deja. E ki kontinye ap fè l menas. Ki te kontinye ap fè l menas. Nan sans sa, li pa ka di l ap mennen ankèt sou pwòp bagay ke yo akize l. Li enkonpatib. Sa se youn. Nou gen Chito, militan, ansyen militan phtk, ki te revolte, ki rantre nan batay kont Ariel Henry. Yo fè konplo, yo arete Chito. Menm komisè a di, Chito, Te konn ap jourel vòlè kabrit, jitho fè fotol, mete fotol sou mi dil se vòlè kabrit, se lik komisè a, misye te kozel dè prejidis li di. Ebyen si se ou li tap joure vòlè kabrit sou komisè gouvènman ou bezwen fon aksyon an difamasyon kont li, komisè a gen pu esep demisyone. Paskel paka jije pati a la fwa. Ou pa ka di m se ou menm ki chèf de pouswit ki pral soutni akizasyon kont prevni an epi pou ki moun ou pral soutni akizasyon an pou tèt ou. Sa vle di ou pa ka jij e pati. Se nou 2 a k pral jije, Ronald Richemond pral jije Atchito, enben Ronald Richemond ap demisyone kòm komisè gouvènman, L ap mete l a la dispozisyon tribinal la, tribinal koreksyonèl la, pou yo tande l, pou yo tande prevni an. Men Ronald Richemond pa ka komisè gouvènman, epi l ap pouswiv, li menm ankò li l ap itilize aparèy. Men sa ki terib nan kesyon an, pandan komisè gouvènman an arete yon moun, fò n ta wè kòman komisè gouvènman an kraze figi nèg lan ba kalòt. Kraze chito militan politik lan a kalòt. Sa vle di nou ap fè fas a yon ti bobo. N ap fè fas a yon deriv grav. Nan vil Okay, fòk gen plis pase 30 moun asasine pa bal nan manifestasyon. Plis pase 2 sa 300 moun blese. Men, se sou Jovenel Moïse, si se te sou Jovenel Moïse, t ap chaje dwazimen. Jodi a pa gen oken dwazimen. Tout dwazimen disoud. Ebyen, nou kondane konpòteman sa a e nou mande jodi a pou moun Okay pa fè menm jan avèk moun Pòtoprens. Paske moun Pòtoprens, se kriye l fon semèn, li fè bri epi l fini. M pase m sonje kòman yo asasinen Leganyè Gran Ravin. Lè yo pran Leganyè, mwen denonse, mwen di, men yo. Enfòmasyon m ban mwen, men Legagne nan men nèg yo Gran Ravin. Nèg yo di non, yo pap lage misye toutotan Prentan Belizè pa vini, yo pap libere misye, se l Prentan Belizè ka di si misye dwe libere a si l pa pou libere. Lè Prentan vini l di si misye ale, pral gen twòp skandal, yo touye misye. Prentan Belizaire pita l nan pral anonse nan menm chanm depite a ke li menm sa l konn fè se moun li konn rache, se moun li konn touye. Se prentan k vin pi selèb. Se yon peyi, se vwayou, se delenkan nou rann selèb e se sa k mennen nou kote nou ye a. Dezyèm bagay la, gouvènman Ariel Henry a gen yon apui, gen yon sipò. enkontestab nan men kominote entènasyonal la. Yo kreye tout divèsyon pou yo fè nou vale sa k ap fèt la a, pou yo fè nou vale Ariel Henry a. Alòske, kominote entènasyonal la gen nan men l dezenfòmasyon pètinan ke mesye Ariel Henry è bèl e byen patisipe dan lasasina de Jovenel Moïse. Kominote entènasyonal la vini pote konkou. Bay Ariel Henry pou wè koman efase kesyon Jovenel Moïse la. Tout divèsyon, bagay, okipasyon, entèvansyon nou wè kap. Koman etèn bagay Jovenel Moïse la. Mentnan, sa nou vin rann kont, Nasyon Zini, ki se enstans òganizasyon mondyal, yon enstans prestijye, ki gen anndan li yon ògan entènasyonalman, itil, prestije, ke an prensip depi w di konsèy de sekirite l'ONU, tout desizyon konsèy de sekirite l'ONU pran, rezolisyon li san rekou, san apèl. Vwala ke jodi a, Ayiti demistifye konsèy sekirite a. Ayiti fè l'ONU avili tèt li. Sekretè jeneral Nasyon Zini ap bay konferans pou sipòte yon gouvènman ki mete 64 dola sou yon galon gaz. Sekretè jeneral Nasyon Zini al nan Frans 24 la al fè pwomosyon pou sa. Sa vle di, yon enstans osi prestije, enpòtan tankou Nasyon Zini. Jodi a se de se son de reyaksyonè ki pran espas sa yo an otaj. E se sa k fè ou pral wè ou pral gen Irak, ou pral gen Lalibi, ou pral gen jodi a Ikrèn, Lawisi. Se pa 2 peyi kap goumen. Se pa la repiblik dominikèn ki anvayi ayiti. Konsèy sekirite reyini pou klase chak peyi sa yo nan wòl yo non. Konsèy sekirite de le konsèy de sekirite de nasyon zini. Reyini pou l adopte yon rezolisyon sou non Babekyou. Pou l di Babekyou son chèf gang. Yo pral koupe sesi, yo pral sanksyone Babekyou. Alòske Babekyou a kiyès ki kreye l? Leta Ayisyen. Konsèy sekirite, peyi ki pran desizyon, fè pwopozisyon bay konsèy sekirite a. Peyi ki pran rezolisyon, ki fè pwopozisyon de rezolisyon an, Lèzetazini. Etazini sa, li gen lanmò sanjou bò lakay li, Li di kidnape 17 ameriken. Rezolisyon an Lan Monsanj ou pa nan rezolisyon an kòm an tèt de lis. Vitelòm ki nan perimèt anbasad ameriken ki fè menm kòb viza ou pa ka fè. Non Vitelòm pa fi Men non Babekyou se non Babekyou yo pran pou ki sa paske yo estime gen de bagay yo fè anndan peyi a yo pa janm jwenn Babekyou ladan l. Se yo k fè Babekyou vin gang. Hein Paske Babekyou 14 an nan la polis 14 an nan la polis Yo pran Babekyou yo voye l al mennen operasyon Gran Ravin kont Ti Lapli Nan nan Kòm gang Pyè Esperans Fon rapò Li mande pou Pann Babekyou Jodi a konsèy sekirite a sèlman repwodui Rapò Pierre Esperance lan kont Babekyou a wi. Se rapò a wi pa gen anyen ankò non se rapò a wi. Se pou m di nou jodi a Nasyon Zini rantre nan demach avèk le Core Group pou mete nou ajenou. Paske kòman ou konprann sa k gen la se dezòd li ye. Pwoblèm ki la se dezòd li ye. Si Lèzetazini, Lafrans, Lekanada t ap bay soutyen pou ke nou gen stabilite, lapè ak sekirite anndan peyi a, yo t ap bay mwayen, minisyon, nan sa yo rele èd, koperasyon militè, yo t ap ranfòse lame nou gen la a, yo t ap gade sa l pa genyen, sa l genyen pou yo ranfòse l, yo t ap netwaye polis lan, yo t ap ranfòse lapolis, epi Yo t ap pèmèt ke lapolis gen sa yo rele avèk lame, yo t ap kreye sa yo rele eta dijans de sekirite, yo t ap retabli lotorite de leta, yo t ap retabli lapè. Men demach yo, se mennen peyi a nan okipasyon, paske sèl okipasyon ki kapab fè peyi a bliye Jovenel Moïse. Paske yo te fè la Desalin. 40 an ou pa ka pale Desalin, Baben do pou Jovenel Moïse. Men yo pa bliye ke moman an pa menm. Ebyen, an se sans, nou fini pou nou mande fanm ak gason kap goumen la. Mesye Ariel Henry pa prale. Si nou pa pran desizyon pou l ale. Si se senp manifestasyon. Baz 47, baz 42, Dèlma, non. Gen de aksyon nou pa ka vle al nan syèl epi nou pè mouri. Fòk aksyon yo bokou pi fèm. M pa k ap manifeste m mande jodi a pou Nasyonzini mete avèk gouvènman ayisyen fèmen lekòl pou 4 milyon timoun pa al lekòl e pou bezwen m mande w pran lari, ou bezwen m peye w pou w pran lari pou w manifeste pou avni pitit ou. Jodi a moun ki pral goumen la a, ou pral goumen pou lavi ou reprann nan peyi a, pou pèmèt pitit ou al lekòl. Paske kote yo ka ba w yon kalòt ou ale, men yo pa ka bay pitit ou yon kalòt pou ede w ale. Sa vle di jodi a lekòl pa ka fèmen. Pou 4 milyon timoun fèmen anndan yon kay, n ap detwi 4 milyon timoun. Se pou nou di blan an, non nou pa aksepte e pou nou moutre blan an ke nou pa aksepte paske tout sipò oligak kowonpi, restavèk, tchoul ki antoure Ariel Henry yo, se paske yo gen apui 3 peyi sa yo, Lafrans, Le Kanada, Lèzetazini e Le Core Group ki fè Ariel santi l konfòtab. Paske Ariel Henry se yon sikopat. Ariel Henry se yon reyekanasyon Doktè Mengele. Li pa gen san, li pa moun. Se yon nèg ki dezimanize. Li pa gen sansibilite, li pa imen. Fòk se pouse, se swa nou leve l pou nou retire l nan wout la, paske l pa gen vi nan li. Ou pa ka di l retire kò l, li pa prale. E la ankò nou lanse yon vibrant apèl Pa gen lame, pa gen lapolis. Si te gen lame a lapolis, yo ta fè ba nou kout men menm jan a Mali, menm jan avèk Boukina Faso. Yo ta pote ou konkou. Men pa gen moun ki pou pote pèp la konkou, e ben se pèp la ki pou pran responsabilite pou nou bay manifestasyon de lòt fòm ki vize nèg ki nan pouvwa yo. E pa ti bay malere, klas, non. Men lèm gade tou de nou achte avèk lajan e blende sa pou wè mali e wè larisi fè mali kado a se 2 bagay diferan kisa ou konprann nan. Ok sa poun konprann lè ou pale blende ou wè ki nan men mali sòlda malyen yo. Se de se de materyèl militè. Se nan men lame li ye. La polis pa gen kapasite pou l manyevre cha ou wè ki nan men solda malyen yo. Fòmasyon militè a fòmasyon polis se de bagay diferan. La polis pa la pou mennen fòm de operasyon wè yo bay la polis mennen la. Lapolis se nòmal li genyen machin de pwoteksyon paske se yon kò sivil li ye. Li la pou sèvi pou chèche deli, ou la? Lapolis la pou chèche kontravansyon, deli, krim. Kan bagay la depase se lame ki vin an ranfòseman. Nou nan sitiyasyon dipokrizi. Nou tout nèt ke se laprès nou tout se ipokrizi n ap peye. Nou refize aklame lame a epi n ap tann sekirite. Pa gen sekirite anndan lè deyò pa sekirize. Lè w pral nan Repiblik Dominikèn, de Malpas rive jouska Barahona, jouska kapital, ou genyen tchèk prent yo tout se lame k fè l. Ou gen 23 tchèk de prent se lame l ye, se pa lapolis. Kounye a lè w rive nan kapital, lapolis pran chaj. Sa vle di ou safe. Lapolis ka jere sa. Ou ka fè deli, ou ka fè, ou ka fè deli, ou ka fè ti krim. Men peyi, se lame k sekirize sa. Sa vle di, zouti Kanada voye ba ou a, li voye zouti ki apwopriye a lapolis paske ou di se pou lapolis. Si w te bezwen lame, nou t ap fè pwomosyon, nou t ap desann nan lari a, nou aklame lame a. Nou di se lame nou vle. E n mande lame a pran responsablite l. Blan pa vle lame, w pa vle lame. Men w ap mande sekirite. Kòman w konprann yon nèg avèk M4, M60, M sesi, M sela, epi w pran yon polisye ki gen 3 moun. Menm lè w wè polisye a mete gwo kagoul, se mannigèt bouzen wi, padon, eskize, eskize, eskize. Li pa pran fòmasyon pou sa l ap fè a. E se sa k fè w ap wè chak fwa bandi an desann, w ap wè repons yo pa pwoposyonèl paske l pa gen fòmasyon pou l reponn o aso bandi an. Paske gen de bandi k la, gen de gang wè k la a, yo gen sòlda kolonbyen k antre la a, mèsenè kolonbyen k ap antrene yo wi. Ti Lapli te gen, Izo te gen sòlda kolonbyen, nèg mèsenè kolonbyen k antrene l. Nan Kwadèboukè, mwen m gen nèg kolonbyen k ap antrene yo. E gen de nèg fak ki vin antrene nèg yo la se pa Yo konnen Or ou pran de polisye ki pran Chak maten ki pase nan akademi fè 3 mwa ap rele woy woy woy woy Ou lage galil Ou pral mete l Sa vle di se riske n ap riske polis yo Si nou menm nou pa t ipokrizi Nou t ap di en en Sitiyasyon n gen la a Lapolis pa pran fòmasyon nan sa yo rele geriya iben Sa nou gen la se geriya iben n ye Poukisa jodi a yo di w y ap ba w èd miltinasyonal, poukisa yo pa di y ap voye polis ba ou? Yo pale de lame, yo pale de fòs etranjè. Paske fòs etranjè k ap vini an, li gen lame anndan l ki fè enfantri, ki konn sa yo rele geriya iben. Epi ou menm ou bezwen polisye al goumen ak Igan Ravin, ou bezwen polisye al goumen avèk Lanmò San Jou, ou bezwen polisye al goumen. Non! Bagay la plis ke sa. Sa vle di, materyèl ou wè yo voye ba ou a, Se materyèl polis, si w bezwen jodi a yo ba w materyèl de konba, se lame ki ka mennen konba a, e mwen menm se pa san rezon ki fè m toujou ap reklame de lame, m ta renmen peyi a gen lame, paske m pa gen pitit papa m ki nan gang. Gon pakèt nèg wè yo pran pran pran sa bon se si se la, manti wi, y ap mezire sa w ap di. Paske yo pa pou konbat bandi vre. Jodi a nan kafou nou ye la, mwen di peyi a, si nou pa pran desizyon nou dwe pran pou nou sove peyi a, nou ka pa la ankò. Ou pa wè tout moun fokis sou Babekyou. Ou konn sak fè yo fokis sou Babekyou? Paske Babekyou ta andan yon enstitisyon, yo estime ki tap goumen kont bandi, yo di fò yo manje Babekyou. Paske li te pèmèt li. Ou janm mande, yo pale de Babekyou, ok, gen je pèp ki anfas e Jenèf. Eske nou janm kesyone kiyès kap finanse Jenèf? Je pèp. Eske yo janm finanse? Kiyes kap finanse izo? Eske yo janm ou janm tande deba kiyes kap finanse ti lapli? Ou janm tande nan tout emisyon kap fèt nan tout radyo ou wè yo fokis sou sa yo? Yo fokis sou jenèf, sou babekyou paske yo estime se pa yo ki met babekyou la. Apre sa tout peyi a mèt gen gang, zafè. Bon sèl gang depi l disparèt la y ap di bon se fini, pa gen gang ankò. Se Babecue yo vize. Ò sa se lipokrizi, nou menm nou di si gen operasyon k ap fèt fò l fèt kont tout gang ame. E pou operasyon an fèt kont gang ame, lapolis pa ka fè l. Pou ki pè lapolis? Lapolis pa kenpab, li pa gen enstriman pou sa, li pa gen kapasite pou sa, epi l pa gen tout kredibilite a. Paske Se pa nou tout, se pa yo tout ki bon. Gen anpil polisye kap fè de gran zefò. Men e sa ki gen akwetans rapò a gang yo. A vle di, mwen menm mwen panse, e fòk nou rewè kesyon e materyèl Kanada bay yo. Materyèl Kanada bay yo, se pa materyèl ki pou vin rantre nan aso. Men se materyèl pou pote twoup se materyèl pou ote polisye al sou tande de twa nèg la y al arete yon nèg epi nèg lan rebelyon epi yo voye blende sa a al pran misye men e pa blende pou vin nan konba avèk m 50 m 60 e m 30 e m 4 e e e e non e pa vre m 82 ou pa wè kòman m 82 a retire Magalie nan afè tifi ale ale ok.